Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Vitelòm sòti tèt li. Yo tap chache Vitelòm, yo pa gen kontwòl Vitelòm, Vitelòm etè kelke pa, e poutan, jounen jodi a la, Vitelòm sòti tèt li. Vitelòm, an konferans. de près. Vitelòm kran raze, ebyen Vitelòm pale. Vitelòm konfime li te konn chita ak mèt Andre Michel pou sdp nan peyi lòk pou te bloke peyi a men jodi a yo trayi l. Li fè konnen operasyon lapolis ap mennen kont li an se paske Nenel Cassy yo sible li sèlman paske li pa dakò ak yon pwovizyon Li pa dakò ak yon pwopozisyon yo fè l pandan li pwofite mande tout moun Tòsèl rete kalm e vijilan pou yo pa kite lakay yo paske tout bagay sou kontwòl. Ann tande Vitelòm non e gade l alafwa. Mwen salye laprès pale, ekri, televize. Mwen salye popilasyon k ap gade m la, pèp Tòsèl la, Pènye, Timoulen. Diaspora yo, tout kamarad yo m salye nou. Jodi an m santi ke m ere paske m ka kanpe pou m fè ti pwen de près sa pou m mete popilasyon m an konfyans, pou m fè yo resanti ke mwen la pou yo e m toujou la pou yo. Pou yo pa gade egzakteman sou sa k ap di ni sa k ap pase. pou yap viv avèk emosyon ni avi atansyon. Mwen vle dirèkteman pote yon presizyon pou yo ka konnen dirèkteman pwoblèm kap pase a kisa ki gen ladan l. M vle fè ke tout popilasyon an, tout sektè politik la konnen ke travay yo wè kap fèt la se pa yon travay m te ka di w jan lapoli di ke yap fè operasyon an. Mwen vle yo pote yon atansyon trè klè pou yo okouran ke m tap goumen avèk sektè demokratik. Nou te gen yon bi ki te byen detèmine, nou te gen yon angajman ke nou te pran. Tou swit. Nou te vin aprann ke yo te arete senatè John Joel. Nou vin gade ke gen yon nòt ke ki sòti. Imedyatman nòt la fin sòti, gen anpil nèg ki panike. Gen anpil nèg ki boulvèse. M kwè ke nou konnen klèman direktè lapolis la li sòti nan sektè demokratik, se Nenel ki bay miche. L vle fè nou konnen ke batay k ap fèt la, li pa yon operasyon dirèk. Si l te yon operasyon, m panse ke nou t ap wè lapolis t ap fè arestasyon, yo t ap konfiske, yo t ap di tou tout jan de destriksyon ke y ap fè yo, pou ki rezon ke y ap fè yo. M kwè ke yo antre nan plizyè espas, yo konnen ke nan espas yo se pa la m loje. Yo kraze, yo fè yon pakèt. Zak vagabondaj ke yo konnen menm sa yap fè a se pa li menm ke la lwa otorize yo fè. Men yap fèl yon fason pou fèm kouri, pou fèm pè, men sa pa ka fèm pè ni sa pa ka entimidem. Mwen vle fè nou konnen ke moralman a 1. Map kontinye batay nan lit politik lan. Map kontinye lite tout sa ke poum fè map fè yo nan sans kem dwe fè yo. Mwen vle fè pèp Tòsè la konnen rete vijilan, mete moral nou a 1, pa kouri, ni tou pa panike. Sa kap fèt la paka entimide nou. Nèg yo panse ke yo ka jetem, men yo pa fasil pou yo jetem. Map di yo tou m pa kwè wap lage anyen sou lè rezo, ni tou m poko ap site oken non. Men m vle gouvènman an pran sa an kè. Yo pran nòt pou yo konnen ke gouvènman sak la se nou menm ki akouche l. Sonje byen ke Andre Michel se sèl nèg ki te toujou ap batay li te di ke barikad la. Se te sèl mouvman ki te pou fè nou sòti nan sa n te ye a. M ap raple nou tou, aprè Léon Charles te fin fè entèvansyon ke l te fè a, se André Michel ki te al pote plent o nivo kabinè denstriksyon. Jodi a la l te sòti yon pwent près, li te di gen yon operasyon k pral lanse ki te operasyon tit li se te Krisifye Jezi, Libere Barabas. Operasyon an kòmanse dirèkteman sou mwen. Men map fè l konnen ke pa gen kouri ki pa gen bouke. Pa gen nèg kap kouri ki pa gon kote pou l repoze. Mwen rete tèt frèt. Map kontinye Afèm konviksyon mwen. M p ap dekouraje nan lit la. Sa k fèt yo pap entimide m, ni yo pap kraze moral mwen, paske m konnen kanmenm jodi pa demen n ap vin chita menm kote n konn chita yo. Mwen konnen kanmenm jodi pa demen n ap rankontre menm kote ke nou rankontre a. Ou menm kamarad, mwen pako ap site non w, kòmkwa ke. Ou rele m, ou di m ke pou ke gon rezolisyon nan sa k ap pase a, s on antant ki pou fèt ansanm avèk Frantz Elbe. M ap di w sa, mwen pa gen okenn antant ke m ap fè Frantz Elbe, rezon pou lakèl, jodi a si Frantz Elbe ka kote l ye a, se atravè de lit mwen, se atravè de batay mwen, se atravè de konviksyon m ke m te mete deyò. Ou menm Clivens, ou chita avèk Babekyou, ou panse ke ou ka entimide m, m ap di w yon sèl bagay, pouvwa a li enfeme. Jodi a la a, ou nan DDO, ou ka fè tout sa w vle, ou mèt kontinye. Men m ap fè w konnen ke si ke m gen yon pwoblèm avèk lajistis, lajistis ap fè apozisyon de se lis ou gen an, e byen ap devni o pwofi de Leta. M pa panse ke nou ka kraze jan n ap kraze a. De tout mèm, mwen vle pote yon atansyon avèk popilasyon an. M ap di nou sa klè, mwen pou nou, nou pou mwen. Rete fèm, rete vijilan. Pa bay tèt nou pwoblèm. Mwen la, mwen bèl e byen vivan. E anyen pa ka entimide m. M ap rete avèk fèm konviksyon m e m ap lite jiskobou. Jiskobou. E m prale jiskobou. Mesye yo, Men so ek rive a la e apre plizyè rankont ke n fin fè. Yo resanti ke mwen pa prale nan lojik ke yo vle a, yo pran n yon lòt fason. Kòm jodi a la, yo sou pouvwa, m ap di yo kouri. Men kanmenm, fòk yo bouke. E lè yo bouke, fòk yo kanpe. E lè yo kanpe, fòk yo poze. John Joël Joseph site non w nan kòm kwa w ta enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse nan bal materyèl. Kòman w ka reponn sa? Bon, Ann di ke John Joël Joseph se yonn nan zanmi, se a travè de SDP mwen konnen John Joël Joseph, se swit avèk rankont ke n te konn fè, nou te konn pale. Men m panse ke popilasyon wè klè e yo konnen ki kote materyèl sòti, yo konnen tout mizanplas ki ka fèt. Si y ap pale de materyèl, m pa kwè ke ki mwayen m pral gen m ta bay materyèl pou aboutir avèk angajman sa ke nèg yo te gen nan men yo. Ou sot di DG lapolis la se svp ki mete l, Nènèl Kasi, e pou batay ou fè ansanm avèk yo. Sa ta vle fè kwè ke ou trayi, nèg yo trayi w? Definitivman! S on kou monte l ye. S on trayi. Kòman w konprann sa? Sa ke m konprann, nèg yo tout mizanplas yo, Apre lit la, yo te fè konprann ke se te asyèt nou, se te kiyè nou, se te li k te barikad nou, se li k te tout nou, se li k ta pral pèmèt nou sòti nan sa ke n ye a. Imedyatman ke yo fin fè akò ke yo fè a, yo jije ke yo pa deside reponn ak angajman yo te gen avè nou. Yo chwazi sèvi avè nou avèk abitrèman. Ou ta vle fè kwè tou seri de operasyon sa yo ke lapolis ap mennen nan blòk Tòsèl bò kote Pòpènye se ta kòm se DG lapolis la se Nènèl Cassy ki mete l, se yon operasyon sible. Sible l ye egzakteman, an n ale klè. Si lapolis ap fè yon operasyon, li di w konsa ke l antre nan yon gwoup gang. Konbyen zam lapolis di w l sezi? An n ale klè. Bon pou m fè raple mesye yo, yo pran, yo konfiske 2 ti fowad. 2 ti fowad sa yo se yo menm ki te konn ap pote nèg anba vyadik la wi. pou al nan manifestasyon. Se yo menm ki t ap fè tout jan de mobilizasyon yo konnen ki te konn fèt la wi. E a sèt epòk, Andre Michel, se nan 70 la l te ansanm avè m. Jodi a la, li ka ap dòmi Karibe, li ka ap dòmi El Rancho, li panse ke tout è posib, tout è fini. Men sèl sa m di yo, jodi pa demen, Gon repons ki gen pou bay kanmenm paske pouvwa pa lòt kote ke nan men popilasyon an. Eske w ka pèmèt mwen poze kesyon sa mesye? Nan atik. Ou sot pran yon slogan André Michel te di kote l te di Krisifye Jezi libere Barabas sa vle di ou panse se ta avè w l tap pale? Bon definitivman nou tout ke l te angaje ansanm avè nou nan lari an li vin santi ke repons ke l pap ka bay la e se nou menm pou l satisfè pou l si krasifye. Kòman m ta ka eksplike sa? Li di dirèkteman, se nou menm ki te Jezi pou li. Yn fwa ke kounye a la, li jwenn Jenèf kòm alye l, pou l kolabore ansanm avè yo. Li kolabore avè yo, epi l ap krisifye Jezi. Èske ou ka konfime pou nou si lapolis arete yon machin e yon pikòp bout kabin pou Frem la polis arete on pikòp doub kabin pou mwen swa jamè swa jamè monchè swa jamè a kiyès sòlda yo arete yo ki moun yo arete nan machin nan ki moun ki te nan machin sa tout sa yo se difamasyon son sòt de matrakaj kòman m ekspli mwen di nou sa nou pa mete l an aplikasyon nou te gentan fè plizyè rankont yn fwa ke nèg yo wè yo paka aboutir avèk angajman ke yo genyen an y ap chèche de matrakaj. Imajine w byen, nèg yo nou toujou pale, jiska mentnan, yo nan faz de nogosiyasyon. Se kondisyon yo vle a, m pa antre nan lojik la avè w. Men m di yo sa se byen konte, mal kalkile. E m te di l pou Leon Charles, kalalou pa leve lòt jan ke tèt anba. E pouvwa a se enfemèl li. Jodi a la, se sa André Michel prevwa li ka fè, m ap di l sa, plizyè dè, m te ka di w, dè dirijan politik, men sa pa otan ke m gen yon lyen, m gen yon relasyon ansanm avèk John Joël Joseph nan zak ke l t ap mennen. Sa pa di ke pandan m te byen a John Joël Joseph sa otan ke sa l t ap mennen m t ap mennen l ansanm avè l. Men tout moun ka byen avèk yon moun. Menm jan ke mwen byen avèk André Michel, nou byen avèk plizyè lòt. Jodi a la ki sa k pase? Sak ta diw ke aprè Jovenel fin pase janl pase a la, se sektè demokratik ki tap vin kraze sam posede. E pandansetan, tout miz rankont kem te konn fè, se nan espas ke yo kraze a mte konn fèl. E nou konnen ke genyen lapolis fè kwè ke gen anpil materyèl ke li kraze pou ou e mete dife ladan li. E ou menm, avèk tel deklarasyon konsa, kòman ou entèprete sa? Banm di yon bagay. Lapolis kraze preske pou popilasyon paske mwen tout sa m gen se pou popilasyon m nan. Ann analize byen. Lapolis antre yon kote l tire yon bèf. Lapolis antre yon kote l tire yon kabrit. Lapolis antre yon kote l kraze yon lekòl. E an menm tan l kraze yon legliz epi yo di se moun pa m k ap fè yo. M ap di yon sèl bagay. Nèg yo fè kou a, yo mal pase. E m pa konn si n raple n gen yon, bon, m te ka di w, yon, m te ka di w yon tapajè, paske Theriel, li pale a Mèt Repriz, li di jou m konte. M pa konn si nou tout tande l onivo dè rezo sosyo, tèlman l konnen ke negosyasyon byen fèt. Men se byen konte, mal kalkile. M ap toujou di yo sa, jèn gangan, jèn pren. Ok, dènyè kesyon pou n fini, èske w konte pote plent pou leta ayisyen? Answit èske ki non ap site anpil de konsènan Pènye? Èske w kapab pran yon ti eksplikasyon de sa k ap pase Pou fè swit avèk kesyon misye a, enfòmasyon yo fè kwè ke aprè operasyon lapolis yo, genyen manb nan popilasyon Pènye a ki viktim de pwòp sòlda swadizan kòm yo di Bon m di nou yon bagay, plent si se pou plent lajwistis se sèl. Pouvwa, sèl mwayen, se sèl baton. Men lè nap gade nan moman la, lajistis ajenou. Lajistis pa ka deside. Ann byen gade. Yon yon polisye se loksilyè de la jistis. Lapolis al travay san pèkizisyon di pakè. Imajine w, pakè an difikilte pou travay nou ta gen yon bilding konsa, si leta tap fè yon bagay e pa sezi l tap sezi l. Pou n montre w ke se zak vagabonday, zak abitrè kap fèt. Mwen menm map toujou kenbe la jistis kòm soutyen kòm bousòl poun pousib tout nèg ki gen tout sa kap fèt yo pou sa kap pibliye pèn ya map di nou yon bagay nou menm etanke medya nou reprezante katriyèm pouvwa mwen tyen aske nou ankete mwen tyen aske nou fè tout demach ke pou nou fè poun wè si sa yap di yo veridik. E ann byen gade, n ap gade gen nèg k ap di, gen polisye k ap mawon, gen polisye k ap dis, gen polisye k ap dat. Si polisye gen fòs sa yo gen an mesye, kiyès ki ka batay avèk lapolis? Pandansetan deviz lapolis la se pwoteje e sèvir. Ann antre nan kad yon operasyon, yo di y ap deniche bandi. Konbyen bandi yo di yo arete? Kou nèg yo rive nan kafou a, yo detui lavi yon pakèt ti chofè moto. Yo rive apre ti machann yo vide yo atè. Eske sa antre nan lojik operasyon lapolis? M ap di direktè lapolis la, e paske l pa gen manman. Men m ap di l yon sèl bagay, li pa gen yon manda. Pa gen yon moun k ap pase sou pouvwa sa a k ap rete. Ou prale, w ap tounen. Yon lòt ap pran. Jodi pa demen, m ap jwenn jistis mwen kanmenm. E m prale jiskobou. M pa p fè bak. Finalman m ta kapab di Vitelòm se yon Ben Laden kwa, paske y ap chache Vitelòm, e Vitelòm parèt tèt li, li pran lapawòl. De jou an jou, n ap fini pa konprann lè bandi yo ap pale, moun k ap di n ap fè pwomosyon pou bandi yo, gon seri de reyalite n ap fini pa dekouvri yo. Eske se mwen menm André Michel ki te al chita pale avèk bandi? Eske se mwen menm Nenel Cassy? ki te al chita pale avèk bandi. Nou konprann se sa yo sèlman? Gen anpil nèg nan peyi a la, gen anpil nèg nan pouvwa a ki chita ap pale a bandi. O pwen ke dèfwa, lè w atake yon bandi, nèg sa yo konn rele pou di, eh, sa se bandi pa m wi, pa atake li. N ap fini pa konprann, se pa mwa ki sui le pwoblèm. N ap fini pa konprann, se pa mwen k ap alimante batay nan Site Solèy. N ap fini pa konprann, se pa mwen k ap alimante batay nan Bèlè. N ap fini pa konprann se pa mwen ki alorijin tout sa k ap pase nan peyi a la a. Men, reyalite a, jounen jodi a la, ou wè se non André Michel ki site, ou wè se non lòt nèg ki site. Ebyen, aparaman, nan jou k ap vini yo la a, ou pral jwenn lòt non ki ap site. M pa ka di anyen ankò. Sèlman, m ap mande nou pou nou konprann sa k ap pase nan peyi a. Epi nou menm tou, n a fini pa rann nou kont ke, ebyen, peyi sa a, toutotan, politik egziste nan peyi sa a, modèl politisyen nou genyen la yo, modèl moun nou genyen la yo, modèl dirijan nou genyen la yo, ebyen nou pap janm jwenn yon solisyon ak peyi sila a. Ke tout Ayisyen bay nèg yo peyi yo pou yo fè sa yo vle. Sinon, ebyen antre nan lojik revolisyon an. pou sa kapab chanje. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay. Pi apre kès kon di? A la pwochèn!